Plis pase yon dizèn machin ranpli ansanm avèk ajan dcpj, FBI, DEA, akonpanye jij Walter Voltaire nan Pèleren 5 kay ansyen prezidan Jovenel Moïse nan kad ankèt sou asasina ki te fèt 6, 7 jiyè 2021. Ret fokis pase mango a kòmanse pouri anba nen oligak ki asasine prezidan. Check the boom wi popilasyon an debake e mande FBI pou kesyone premye minis Ariel Henry ki nan primati, non l site nan asasina prezidan an. Medam, matmwazèl e mesye nan okazyon sa a, sitwayen yo pa t mete dlo nan bouch yo pou pale avèk entènasyonal la k ap trennen sou dosye jistis pou prezidan an e voye mesaj bay rès nasyon an san sipriz Ou pral tande deklarasyon yo. Medam, matmwazèl se mesye, yon gwoup sitwayen nan komin Kwadèboukè lanse operasyon file manchèt. Vi avèk ensekirite k ap vale teren, minijistis deklare teritwa pèdi, ebyen sitwayen yo kòmanse file manchèt yo pou yo defann tèt yo pa rapò avèk gang k ap bay pwoblèm. Plis pase yon semèn, yon gangan ebyen te voye mesaj bay komisè Muscadin pou l di l fèt atansyon puiske Gon lajan yo vin kouche sou non w nan latibonit pou asasinen w. Medam, matmwazèl e mesye, komisè Muscadin reponn gangan. Mwen envite w rale chèz ou chita konfòtableman, Fouco zanmi enfo pa w rantre lakay ou se yon plezi. Tout tripotay sa yo nan bon ti mamit, san retire e san mete. Bonjour bonswa tout moun kijan nou ye ankò yon lòt fwa map diw mèsi mèsi paske ou fè n konfyans pou nou enfòme w mèsi pou fidelite w ak pasyans ou mèsi paske ou like mèsi paske ou abòne mèsi paske ou pataje videyo a sa fè nou plezi anpil ankò yon lòt fwa si w fenk tonbe sou chanèl la pa ezite aktive klòch notifikasyon pou w la pou w pa rate okenn videyo zanmi pa w Fouco. Nou te gen chans prezante w yon ti kont maten an e kont sa ki se te Captain des portes. Mèsi a chak fanatik ki te kòmante repons tan se bale. Ann pati krik krak pou nouvo kont nou genyen. Baryè a ba men kabrit la pa ka janbe l. Baryè a ba men kabrit la pa ka janbe l. Pa ezite kite eleman de repons pa w la nan kòmantè la. Sa ap fè nou plezi. anpil anpil. Gwo nouvèl, mounanm yo, byenvini! Se sou Tak 509 ou konekte. Nenpòt kote ou ye, depi w se Ayisyen, ou dwe konn tout sa k ap pase ann Ayiti kou aletranje. Pa bliye abòne, kòmante, layike. Pataje videyo a pou travay la kapab avanse. Zanmi pa w, Fouco. Zanmi pa w, Fouco, ankò yon lòt fwa ki rantre lakay ou pou yon lòt edisyon spesyal. Medam, matmwazèl e mesye, depi yè, Ajan FBI, DEA debake nan peyi Dayiti pou kontinye ankete sou asasina Prezidan Jovenel Moise nan dat ki te 6, 7 jiyè 2021. Aktyèlman la nou konnen se jij Walter Voltaire k ap enstwi dosye a. Ebyen, yè, medam, matmwazèl e mesye, 4 mèsenè ki gen plis pase 20 mwa andedan Penitansye Nasyonal te andedan dcpj yo pase divès èdtan ap reponn kesyon Ebyen anketè FBI DEA ebyen li te anviwon 11 zè jounen jodi a, ajan FBI DEA mele ansanm avèk dcpj akonpanye ansanm avèk jij enstriksyon Walter Voltaire te debake kay Prezidan Jovenel Moise pou kontinye fouye zo nan kalalou pou konnen ebyen medam matmwazèl e mesye kòman mesye te arive antre kay Prezidan an pou al asasine l. Nan vizit sa a, divès sitwayen te debake nan zòn nan pou ke yo pale ansanm avèk laprès e mande ajan FBI yo silvouplè kesyone premye minis, mare premye minis paske non l site nan touye prezidan an. Medam, matmwazèl e mesye mwen envite w tande deklarasyon sitwayen yo. Toujou rete vivan, ankèt la pa mouri. Men jodi a se pa sa ki fè nou satisfè lè FBI ap moute kay ansyen prezidan pou vin tande Kolonbi yo, se pa sa ki tout bagay la. Nou menm sa k ap fè nou satisfè, lè nou wè FBI soti kay prezidan, li te desann nan primati l al tande Ariel Henry. Bravo gason wi pase koman fè Nou raple nou èks komisè gouvènman, Claude Bedford, ki mande pou Ariel vin reponn kesyon sou asasina prezidan, kisa l t ap di ansanm avèk asasen Badio. De fwa l pale ansanm avè l nan telefòn. Olye l reponn kesyon, ebyen li revoke komisè a. Li mande minis jistis la. Pou ke li revoke komisè a. Minis jistis la di, hey, adje gason, m pa ka fon bagay konsa non, konn se moun okap. Wak fele Vincent, m pa ka fon bagay konsa la, repiblik ap kraze, y ap di e m k touye prezidan. Li di, Enben, kòm ou pa ka revoke l, sa w tande a frèzesè byeneme, li revoke ni komisè, epi l revoke ni minis jistis, li mete Jak Lafontan ki rete avè l, e Jak Lafontan di, sa avè l li rete, se tchoul li e se rèstavèk li. Donk, frèzesè byeneme, lè zazasen sot o pouvwa a, Donk, pyès moun pa ka al poze Ariel kesyon. E se youn nan dosye frèzesè, mesye se y ap fè tout sa yo kapab pou eleksyon pa fèt rapid menm nan peyi a, paske yo pa pral reponn kesyon lajistis sou dosye asasina. Ay si w ap pwononse jistis, jistis, jistis, on prezidan pa ka asasine epi w ap batay pou pase trè sou tout sa ki gen a wè ansanm avèk kesyon jistis pou prezidan. Non si te nan touye prezidan w refize ale la jistis mete pou yo gason. Li te desann lal tande andre michel don kato. Alèz gason wap pale check de boum di i e pase on nonm paka kanpe poul di w se dènye 18 novanb jovenel moïse ap wè avedi plan te gentan fin prè deja frèzesè byeneme pou yo al asasine prezidan André Michel te di yap vilbre Guillaume sam prezidan si Jovenel Moïse pa kite tèt peyi a menm sò ebyen vilbre Guillaume sam te pran se li menm yap bay Jovenel Moïse tande byen wi atò pou wè ou nan yon peyi pou gon prezidan pou ap trennen kadav li nan lari. Quelle honte! Epi pou moun sa yo di w, ebyen menm sò a se sa k ap rezève. E se sa ki fèt vre! Li te di w l ap fout prezidan souflèt, yo bay prezidan souflèt frè e sè byeneme. John Joël Joseph te di, menm jan kadav papa nasyon an t ap trennen nan lari mouch t ap twalèt sou li, se konsa pou mouch twalèt sou kadav Jovenel. Epi ou kapab wè jounen jodi a l anba kòd pou enplikasyon l nan touye prezidan an. Ann avanse gason. O! Li te tande Reginald Boulos, Dimitri Vorbe, J. Alèz gason o la la mwa mwa ti bizou pou toi gwo oligak sa yo se kay blan yo ye pase Dimitri Vorbe te di l klè men kiyès men kiyès men kiyès k ap travay pou li. E moun kap travay pou li yo jounen jodi a pa rapò ansanm avèk sitiyasyon peyi a tout fèmen bouch yo. A vle di se pouvwa yo ap byen pase popilasyon ap mouri. Ret fokis mango a mi. Li pa konn pèdi batay. Jounen jodi a ensekirite kidnapin. Yo fin gangsterize yon peyi finanse fantom 509 epi yo vire dèyè yo yo kite nou nan mizè a pou kò nou. Alavèy asasina Jovenel Moïse, Boulos ranmase valiz li, l pwal vwayaje, apre sa l ret lòtbò pou l ap di w reset peyi. C'est quoi l'histoire? Pandan l fin ranmase tout pakèt li l ale, l ap met nòt deyò l kite politik, lè w fin kraze peyi a, lè w fin finanse gang nan katye popilè yo, lè w fin finanse brigad swadizan Fantom 509 nan peyi Dayiti, e ou k te di labouch ou? Hein men se kwa listwa fè w kesyone moun sa yo? Anh anh mon blan pa fè sa, ann avanse gason mete pou yo. Sheriff Abdallah. Ayayayy yo paka pa kesyone moun sa yo, ou konn non yo byen mete. Madame Lalim. Ahh wololoy fò yo kesyone Madame Lalim, pase anba je la, mesye, medam, madmwazèl se mesye, eske w konnen Ebyen responsabilite BINUH Youn nan responsabilite BINUH gen nan peyi dayiti se fè respekte dwa moun Anba je BINUH la a mesye pou yo asasine yon prezidan E pou kapab wè kòman madan Lalim lave men l nan dosye a tankou Pons Pilat Se li menm ki pral fè twit ansanm avèk tout rès anbasadè, frè se sè byeneme pou nome yon nonm non l site nan touye prezidan epi ou gen misyon pou fè respekte dwa moun, pou fè Ayiti yon peyi ki pi demokratik, pi sur, leta de dwa etsetera. Dialogue politique se sa map gade la nan nan nan nan nan jan w lave men w nan ou pa ka pa enplike nan touye prezidan mete pou yo gason. Menm lèl kite peyi a fòk yo tande moun sa yo. Wi fòk yo tande paske l te la yo lè yo touye prezidan. Se tris frè e sè byen eme atò pou tout kolonbyen sa yo rantre pou vin touye yon prezidan ki kote anbasad amerikèn ye Ki kote prezidan rete pi wo? Ki kote vitelom rete an evraze anbasad? Ala traka pou lave kay te, banm koze a gason. Paske tout moun sa yo enplike nan lamò prezidan. Alèz dirèk ou endirèk yo enplike mete pou nou. Nou menm jodi a nou pa ka kite FBI ap trouble nou. Jodi a gen anpil moun ki te envesti gwo kob pou asasine prezidan an fonksyon an ki te vin chanje kondisyon de vi nou, ki te vin met manje nan asyèt nou. Alèz gason, yo touye y wi. Yo touye l. Imajine yon prezidan monte pou 1 depi 2018 yo kòmanse ba li manifestasyon. Depi 2018 yo kòmanse destabilize l. Pase yo wè nonm sa si nou kite l pase, ebyen gen de bagay li pral fè, ya vin ewo sou nou wi. Ebyen, medam, matmwazèl e mesye, Jovenel Moïse gouye l, gouye l, gouye l, gouye anba yo. 2019, apre peyi lòk, li soti nan kay li, li di m pral fè nou konnen qu'est-ce que le fréquent. Li kòmanse mete dosye deyò, li kòmanse koupe kontra, ebyen nèg yo di, pa gen wout pa bwa. N ap peze bouton ensekirite a, n ap touye moun, n ap kidnape moun, n ap masakre moun, n ap di se prezidan an ki lakoz, toutotan l pa ale gen plis moun k ap mouri. Kòman ou te ka konprann w ap di ou renmen yon peyi, ou renmen yon pèp, s on moun ou di ou pa vle paske l ap travay nan enterè pèp la, li chanje kan l di l p ap ret avè w ankò, se lè pou l fè travay peyi a, ou di non, ebyen moun sa yo l di l ap fè travay pou m, pou ke m ka montre moun sa yo nèg sa s on nèg ki pa bon. Son mantè, son nonm ki vini pou piye, ebyen sa map fè map mache touye moun sou konsyans li, map gangsterize peyi a, map kraze boutèy tout kote, men yo bliye lè yo fin kraze boutèy la, pral mache sou kraze boutèy la, yo ap pike yo ap pran nan pèlen tou. Mete pou yo gason. ki te vin mete yon lòt sistèm enfrastrikti pou nou viv, jodi a la a, yo asasine l lakay li, jodi a nou pa ka ret kanpe ap gade, e jodi a ou wè, pèp ayisyen an pa gon batay serye yo ka fè vre, paske jodi a nou pran nan tout twoublay pou n pa ka regwoupe nou pou nou jwenn jistis pou tèt nou, jistis pou prezidan an. Kounye a w ap wè tout Ayisyen se nan imigrasyon batay la fèt. Adje gason wè bagay yo tou pi devan nape konprann pouki. M pa wè yo, sè ke mel la gentan tonbe. Humm! Adje gason! Yo fè tout bagay pou detounen nou. Men Ayiti gen pou l leve. Ke tout moun ki pati yo, al avèk peyi w nan kè w pase fò nou tounen vin konstwi lakay. Wi. Jounen jodi a se nan imigrasyon batay fèt. Anpil nan nou gentan bliye si te gon prezidan k asasine. Si tout fwa nou pa batay pou ke zak sa a, moun ki fè l la, pou l peye pou sa, e pou nou siyen, pou nou sèmante sa pa gen dwa janm repete ankò, ebyen nou fenk kare soufri, ti nèg tèt grenn fenk kare pase mizè anba nèg cheve kalalou, oligak kòwonpi k ap piye, k ap dechèpiye peyi a. Se nan onu batay la fèt, se nan DGI batay la ap fèt kounya, paske tout Ayisyen se Biden, Biden, Biden. Men nou menm, n ap toujou pran reskonsablite n pou n kanpe sou bout tè papa Jan Jak Desalin te mouri kite pou nou an, paske jodi a n pa gen peyi de rezèv nou menm. Se peyi sa nou genyen, se la a Pou nou viv, pou nou restore tout sa nou gen bezwen nan peyi nou. ki debake la a avèk kolonbyen yo, swadandi pou vini mennen yon envestigasyon anndan kay prezidan, nou di nou menm sa yo pa satilfè nou. Nou di nou afè ti sanpsyon nou wè Kanada, Ozetazini vle pran, sa yo poko travay pa nou. Sa Ayiti travay pou yo jwenn avantay pa yo. Ok gason, kounye a la di nou travay pa w la gason, paske sa enpòtan anh. Se ti travay pou yo fè nèg yo febli pou lè yo ka pou yo ka negosye pi alèz, pi sef. Egzatteman, nou menm nou sipoze pase a laksyon, donk yo kòmanse se pou nou mare pye yo ankò ansanm avè desizyon yo pran. Donk lè ke yo fin choute dèyè ti vakabon yo, nou menm pa bò isit fò n chache kòd nou, ebyen veye anwo veye anba pou n mare vakabon met on kote. Ay yo fin fè sa yo ap gade nou, nou menm fò nou pran bagay la pi oserye pase yo. E lè yo wè fason n ap frape, fason n ap mache sou lòt pou n ap mare yo pou n di se kwa listwa, kòman fè nou fè site nan lis Kanada mete deyò kòm moun k ap finanse gang, jan nou te fè w konfyans n ap koud kòd nan mouda vakabon. Ebyen menm blan frè e sè byeneme ap kòmanse ranmase pyel paske si nou ka kenbe frè nou an poun marel konsa e li menm ki se etranje donk m pa kache di w tout danl nap mare anba kout kòd mete pou nou gason. Di nou menm pèp ayisyen e pa sa n vle. Pou n t wè FBI tap fon travay lè l sot lakay prezidan fò n te wè l al tre nan dan primati l al pran Ariel Henry ki se premye sispèk de asasina Jovenel Moïse. Alèz gason, i paka nan tèt peyi a, i sispèk nan touye prezidan. Li refize di sa l t ap da Badio. Ahh. Ala traka wi. 7 jiyè nan maten ou pa la, ou pale 2 fwa ansanm avè zanmi w, e New York Times pral soti rapò pou di 2 fwa Badio ale kay premye minis. Ala traka pou lave kay tè. Humm jodia la Mateli lib wi, se premye nèy Mateli k envesti nenpòt 22 milyon dola pou touye AI prezidan nou. Hey! 22 milyon ou pale fò konsa gason m potko konn sa m potko konn sa non Mateli la kay blan lap pran plezi l wi e lèzetazini l ye wi Kanada sanksyone l epi l pase l monte lèzetazini l sa meriken evre Ala traka pou ti pèp ayisyen. I ui lôt bô a. Lap vin di nou li konprann li konprann ebyen I li gide Jovenel Moïse pase tout nèg ki tap travay kôm sekirite kay Jovenel Moïse se Martelly k met tout. Soti nan responsab pou rive nan dènye grenn nan e Martelly k mete tout. E li t met tout la net. Don kounya la pou chak grenn neg pran 1000 dola ameriken pou li gidon prezidan pou mateli pa o kouran. Non mateli fo bay eksplikasyon koman jovenel moise fè asasine. Exactement. Jodi a la nou menm nap di ke Ariel Henry nèg yo mete l la se pou fè misyon pou yo, se rann polisye nou yo livre yo bay vitelòm la nan metivye, yo livre polisye nou bay nèg lyankou la, jodi yo fè kisa l di w, se lame dayiti, anben nou menm nou konprann e nap di lame dayiti mete l sou men l pou yo pa al livre l menm jan avèk nèg polisye sa yo. Nou di nou menm lame dayiti si lap fon travay serye pou la repiblik Jodia se mnuz mayli poul mare ayèl ban nou bay jodia nou konprann FBI pap mare ayèl pou nou si yo tap mare ayèl jodia ayèl angy sa se negosye ayèl al siyen kontra jan w tande louko dezi tap dil avan yè nan jou gen pou vini nou pral jwenn pil blan la kap aterie yo k pral konstri la nan tout kote w wè klib la se yo menm jodia e sak fè yo mete nou nan pozisyon konsa yo just ban nou galil tout zam w wè la yo sot nan teritwa ozetazini ok yo ban nou minisyon. Yo ban nou madam Laline jodia ki vini ki dou se gras a Genève ki fè peyi nou gon ti sekirite li pat menm just salye la police la li pat menm salye ti fòs nou genyen kòm lame d'Haiti nou menm nou konprann batay kap fèt la jodia esak fè nou te mande madam Laline eske lèl prale li tale avèk Galil MK minisyon Genève yo eske li tale a Galil MK e Vitelòm yo se sa nou mande enben jodia la nou menm nou di nou konprann Ti kou sa FBI ap ban nou an n pa renmen l. E dabò tou menm FBI nou pa fè l konfyans. Eske nou menm nou se de sipòtè ansyen prezidan Jovenel? Nou menm premyeman nou se Desalinyen, nou se pitit Ayiti. Jodi a Jovenel Moïse te vin a yon objektif pou Ayiti. Nou menm nou se Jovelis. Depi nou jwenn pòtinite yon mikwo, fò n mande jistis Ayiti, jistis Desalin, jistis Jovenel Moïse. E jistis pèp Lasalin. E jistis pèp Fò Jak la jodi a. Masak ap fèt tout kote. Jodi a la, Ariel Henry wap wèl pa janm soti men yon rapò konfòtab kanpe poul kont gang yo jodi a men anvan Ozetazini, peyi etranje gen yon ti pwoblèm wè se premye moun ki twit pou yo. Kouri e ti chen lakou hahahaha ee djipopo yo ye gason se djipopo ayy. 600 moun mouri nan peyi Dayiti bon se teritwa pèdi. Minis jistis la te klè. Kontinye gason. Men nou menm jodi a nap di ke nou konprann FBI dabò mwen menm mpa fèl konfyans pèp ayisyen pa fèl konpyans nan dosye Jovenel Moïse se sou non FBI yo itilize la a lè yo rive la a nan mi DIE gason DIE. Rico yo di wi se FBI kote just vin pran prezidan yo livrel pou yo asasinel e dabò tou anbasad ameriken la e menm e daprè fòmasyon n gen pafwa menm biwo anbasad ameriken gen ladan peleren 5 ki vle di jovenel moïse yo livre la yo konn tout jan yo livrel si ke ameriken pat vle jovenel mouri l pata ka mouri la. E depi lè prezidan jovenel mouri koman ou wè kondisyon sekirite nan peyi a? Anben jodia la nou menm nou wè. Yo te di w se Jovenel ki pwoblèm nan, yo te di w se Jovenel ki fèmen lekòl, yo te di se Jovenel ki te vle moute gaz la sou pèp, se Jovenel ki te met tout pwoblèm nan men jodi a la ou pè Matisan ouvè, ou pè André Michel pase Matisan lè l vle, Majorie Michel pase Lyankou lè l vle, Ariel Henry lè l pral Okay e Matisan l pase wi, li pa pase pa avyon non. Jodi a e mwen menm avè w lè n pral Okay fò n pran avyon. Jodi a nou konprann nan kisa yo mete nou. Jodi a nou konprann ki jwèt ameriken mi rive jwe avè nou l mete nou nan kawo jodi a menm moun ki entèlektyèl jodi a tout moun vle kite peyi a men k ka itil la repiblik men se pa volonte l non se nan pozisyon yo vin mete l la wi ameriken menm mete w ladan l pou l voye w ale matisan jodi a la se kote ameriken gen pwojè pou li e izo m di yo sa tout chèf gang sa yo lamò sanjou wè k nan plèn nan yo gen pwojè pou yo. Y ap fin itilize yo, fè yo met ti pèp la, fè n rayi l, epi l pral rive nan yon pozisyon e l p ap ka ret pou nèg yo, se ameriken k pral pran l. Jodi a nou di nou menm, FBI, travay sa a, nou, pèp ayisyen pa satisfè avè l. Sa w mande pou prezidan an? Nou menm, nou mande jistis, jistis, jistis pou prezidan Jovenel, jistis pou Dessalines, jistis pou Ayiti. Nou menm nou se kòdonatè Baz Belvedere, jalouzi, kan kite l. Ou pran yo itilize izo pou pran matisan ba yo e izo megrèt sa pou yo lamò san jou tout nèg sa yo vitelòm apre yo fin mete tout pèp la deyò kounya se yo yo pral dechouke kounya pou yo pranl wi se sa yo k pare pou yo fò nèg yo konn sa wi jodia m paka tande vitelòm wap goumen pou pran perimèt poum pran sesi poum pran blòk en lè w rive w pran blòk la w met tout moun deyò akyès ou pral viv nan blòk la ou ka viv an depi ou ka viv depi pènye rive fòjak pou kòw. Wi yap viv yap viv a blòk la. Ou byen di ap viv a blòk, sab, tè, pye bra. Li pa di lap viv a moun. Li bezwen blòk, ba li blòk. Kay yo sa blòk yo fèt. Nès't pa? Jamè! Jodi a se yon misyon ki byen detèmine. E tout kote sa yo se de kote nou gen de petwòl, de resous rezèv. Nou konnen ki travay nèg yo ap fè avè nou an. Jodi a la ameriken bezwen anpil bagay mitralyòm e de kwiv pou yo kreye de bonm nikleyè. Jodi a se la Ayiti yo rete la pou yo vin souse. Wap wè vin la Canada pase anlè pran sou dlo se teyat jodi a yo konnen kot tout gang yo ye jodi a Canada li menm nou pa fèl konfyans tout peyi sa yo se peyi ki mete a ameriken pou souse nou se peyi ki mete a ameriken pou mete nou nan sa nou ye a jodi a la pa gen 2 chwa. Se sa l ye, jodi a la y ap goumen pou yo vin mete tout antrepriz yo la, jan Louko Devi di l. Se sa y ap fè. Jodi a, lè nou tout fin ale, ou pral wè se de gran blan k ap vin envesti la, yo pran la epi yo mete nou deyò. Antouka gason, antouka, si nou wè kou a, an nou prepare nou pou ke nou pa pran gòl a men. Si nou wè se konplo y ap fè kont nou, ebyen an n mobilize. Moun yo ap itilize pou detui, pou fè nou pete kouri yo, ki refize kolabore ansanm avèk nou, ebyen ann mete moun sa yo sou kote, ann mete fòs nou ansanm pou n batay pou sa zansèt nou yo te kite pou nou. Medam, matmwazèl, se mesye, byenvini nan Ensolit nou pou jounen jodi a. Non, nan sitiyasyon peyi a rive la a, kon w di Boulos fò n reset peyi a donk fò nou batize dan lo frè e sè byeneme. Ann al swiv kòman batèm nan t ap dewoule bò lakay. Ebyen divès ebyen sitwayen, sitwayèn remèt Jezi lavi yo ebyen pandan batèm nan t ap dewoule anpil lespri desann an nou swiv. Eeh men non non non non non ou pa nan konba ui klo ansanm avèk le satan le diab il faut pas ici avèk le frè jak eeyy fay fay eeyy mezanmi humm kenbe fay pouf eeyy non non non e sam konnen frè jak toi le sentespri la ou haha sanba pou ye anba pyem kòmanse. Yo bay lajan pou yo asasine w, ou okouran de sa? Sa yo se entimidasyon. Sa yo pap fè n pè, yo pap fè n kanpe, yo pap fè n fè bak. Alelouya gen Bondye non sa yo paka entimide w komisè ah ah love you so much ooh Bondye gadon nèg ah nèg la soti pou l vòlè kè mwen wi. M pa gen pou m pè, men m pa gen pou m fè nèg pè tou. M gen pou m mache pran tout kèlkeswa nèg ki di w se bandi, kèlkeswa nèg ki di ou se asasen. E as ki a la rèk menas yo, bon menas yo fè n pi. Li vijilan, li fè nou pi agresif e ke li fè nou pi atantif tou. Donk nou pa pè nèg yo e si nèg yo gen zam nan men n ap tann yo. Nou pi agresif avè yo. Nou pi agresif avè yo menm. Donk otrefwa kote ke m ta gen dwa ap tcheke yon nèg, boule zam mwen atè, kounye a depi m ap tcheke yon nèg, tout prete sou m paske m pa konn reyaksyon. Egzateman, bra la pase yo di w y ap voye pou van prepare. Yo atake mwen move lè, kote pastè Reno a? Yo atake mwen move lè, hehe, Muscadin di nou atake l move lè, poze nou ti mesye depi nap vini lap sèv avè nou mete pou nou. Dayè banm pale w, si gen bandi si gen asasen k anvayi vil la, ou menm fè m konfyans map bay w repons. Map bay w repons e ke nèg yo pat janm konnen nan vi yo. Sdpj la avèk mwen, udmo nip la avèk mwen, lapolis la nan nip avèk mwen, chak polisye. kont Ron se yon komisè Muscadin e m kanpe ak nèg yo pou kèlkeswa desizyon ke yo pran kont tout nèg ki bandi kont tout nèg ki se asasen nan vil la e m di nèg yo tout kote yo rive chay la twò lou pou yo rele m map ede yo pou tèt e nip lan lap rete yon simityè pou nèg yo mwen dil e m kanpe dèyèl donk moun Miragwàn moun depatman nip kontinye rele m kontinye banm enfòmasyon donk jodi a se jodi sen li. M te ka nan peyi m, m te ka nan plaj ak de pitit mwen. M plen zanmi m okay. M plen fanmi m tout kote nan peyi a, Tigwav, Rewal, Lewogàn. M te kapab al kote yo. Donk si m rete la jodi a nan biwo m, se paske mwen kanpe la pou m bare nèg yo. Donk menm jan jodi a la mwen nan enposiblite pou m al wè fanmi m, mwen menm tou mwen mete nèg yo nan enposiblite pou ke nèg yo desann anba a. Depi yo desann, yo pa ka desann. Sou kesyon menas la, afè planifikasyon nèg yo ap di sou afè lanmò m nan. Ou pa fè sa, paske nèg yo genyen 3 zan 4 mwa depi yap planifye lanmò misye. Lè ou gen 3 zan 4 mwa, men gras a Dye an Dye, yon epeng poko janm pike m. E m tou fè echèk avèk tout konplo ke nèg yo ap fè kont mwen. Men se pa yon bandi. Konplo sou do m yo, yo pap reyisi, kache m anba san anyo a, alelouya. Bandi ki di l non, se yon gangan ki revelasyon. Bon, gangan toujou fè revelasyon, Sof ke mwen menm tou konnen tout konplo ke swadizan otorite konn abitye fè kont mwen, ansyen otorite. Men nou pa pè yo. Nou pa pè yo sof ke yo konn la se biwo, yo konn kote m loje. Mwen menm pa gen pou m pran prekosyon avèk yon bandi. Non. M pa gen pou m pran prekosyon. M pa gen okenn prekosyon pou m pran. Okontrè, se yon bandi ki gen pou pran prekosyon avèk mwen. Men jan w pala komisè genlè w prepare pou yo ak a nenpòt kèl moman yo parèt sou ou. Banm ba ou yon bagay. Jezi kri te fè 18 ans li pat janm te wè yo. Pesonn pat konn ki bò l te ye a travè le mond. Mwen menm tou m gen yon pakèt kè yo te fè menm fanmi m pat konn kote m te ye. Donk m pa pè nèg yo, m pa. Eehh eh komisè la o what eehh. Ti sè disparèt osi o. Eyy fo pa isi avèk nou la. Eyy je dwa disparèt pèp ayisyen. Eyy non fò m fon disparèt tou. M pral fon disparèt. Mwen pa disparèt. Kòm komisè miskaden. An te gon pakèt nan fanm ou te fè yo pa janm wè ou pa konn kote w ye menm. Fò m fon disparèt. Fò m fon retire tèt mwen pou nou pa janm wè m tou. Epi pou m tounen. Epi pou m vin lage de gidon pi rèd. Nan dèyè vòlè yo nou pa nan rans. Petisyon ap fèt anvan male ou mèt poze w. Poze w! Ok komisè, m gen sekrè a. Pè zam nèg yo. M ap tann nèg yo. M pa gen pou m pran prekosyon a nèg yo. Se nèg yo ki pou pran prekosyon avè m. M se chèf vil la sou vil de. Yon nèg ou se bandi, ou se asasen, fò w trè pridan. Si w ap vin nan vil la, fò w trè pridan lè w ap travèse. Paske depi m gen enfòmasyon sou ou, m ap rive sou ou. E lè m rive sou ou, m ka rive sou ou a boulè wouj. Mwen di e m kanpe dèyè l e m pa pè. Donk nip lan pap rete nip, nip la ap rete yon simityè pou nèg yo. Nip lan se se kote dyaspora yo genyen pou yo vin ebèje yo, pou yo vin fè ti granmoun. Se kote dyaspora yo genyen pou yo vin envesti. Se kote moun Chalon, moun Miragwàn, moun nan gran Sid la genyen mwayennan yo kapab vin achte, yo kapab vin fè komès, yo kapab vin envesti li. Mwen di l e m kanpe dèyè l e nou pa pè. Depi pa nan, depi yo antre nan lòt divisyon ki pa jis nou, nou menm ap mache pran yo kanmenm. Mwen pale w, nèg la te mèt kite. Aaaa m te mèt kite pòtoprens yo dim ni okay m pral pran yo dim nèg la ti gwav leogane m pral pran dayè nèg yo fèmen nèg yo fèmen tèt yo anndan yon chanm kay yap fè video yap bay enpresyon nèg yo tounen kabann yo chita benyen abiye manje bwè bon yo paka soti bon donk se pa. Hehehehehe Waww joli petit slogan komisè Muscadin. Se fèt pak mwen la ke nèg yo desann nan sud. Yon mesaj pou moun chalon ki te kòmanse kite kay yo. Non, di moun chalon yo reganye kay yo, tout bagay rantre nan lòd, sa ki t ap fèt la se rimè, se divèsyon sikolojik pou fè asayan yo kwè ke bandi pran vil la. Men se pa vre, ogranjamè pa t gen. Depi menm swa a, moun chalon, tout moun chalon te gentan rantre nan kay yo, rantre nan baz yo. Aktyèman la tout ap fè aktivite yo kòm sa dwa. Komisè Muscadin eske w gen yon mesaj pou tout dyaspora yo avèk anpil moun ki ta renmen ou kite jiridiksyon Miragwàn nan e pou ta vin mete yon lapè nan jiridiksyon Pòtoprens lan? Kesyon pwotokòl sa li pa ta enpòtan pou mwen. Priyorite m jodi a la se kanpe nan nip pou bare nèg yo desann nan gran sid la, se kanpe nan nip pou anpeche nèg yo pran nip la, se kanpe nan nip pou anpeche nèg yo pran yon pati nan wès la. Donk Pòtoprens lan kanmenm se yon zòn ki gande li ye, fòk gen yon mezi strik ki pran ladan l. Mwen menm kòm komisè gouvènman, m pa gen pouvwa pou m mande yon otorite pou voye m Pòtoprens. Non, m pa gen pouvwa sa a. Kèsi te fè ta fè apèl a ou? Bon, si yo fè apèl avè m, m se yon komisè gouvènman, e komisè gouvènman se menm jan yon polisye l ye. Pa gen pou oken kote yo kapab voye yon polisye pou di w ap ale. M se yon komisè gouvènman, minis la ka toujou chwazi a nenpòt kèl moman di l ap transfere m. Se evidan. Pouvwa, kèlkeswa kote yo ye nan, nou son ajan de la fonksyon piblik. Ou panse Kaval ap fasil jan li te Miragwàn nan pa rapò avèk Pòtoprens? M pa di sa. Lè m te antre Miragwàn, bagay yo pa t fasil. Te fè 7 mwa n ap goumen la a. Gwo batay. E tout gwo batay ke nou t ap fè yo, e 7 premye mwa ke m te vin Miragwàn yo, se pandan lè sa a nou t ap batay nan lonm. Se mwen ak Prezidan Jovenel ki te konnen batay la. Avèk lapolis, m te gen yon twoup CIMO ki te kanpe avèk mwen la a. De twazè di maten, n ap mache sou nèg yo, n ap pran nèg yo, n ap frape. Li bon tout si bon avèk mwen. Men domaj prezidan Jovenel te vin pran presyon nan yon seri nèg, li vin leve nèg sa yo, li rantre yo Pòtoprens. Men kanmenm, li te vin kanpe sou tèren an, ap batay avèk sdpj, ap batay avèk udmo, maten, du matin au soir. Nèg Petyonvil, nèg kapital, nèg Montagne Noire. Ayy ala traka pou lave kay te. Antouka komisè Muscadin mèsi pou sekrè a donk ou te fon tan fanm ou pat konn kote w ye mwen m pral fon tan tou pou pyès moun pa konn kote m ye m pral met koze sou mwen an map rele pati sa lavi kache de Fouco tu konpran pèp ayisyen rete branche. Jan ke m te anonse w gen yon gwoup sitwayen nan Kwadèboukè yo menm yo di yo pa nan rans yo ap file manchèt yo puiske minis jistis la di teritwa pèdi yo pa dakò pèdi yo file manchèt yo pou yo koresponn a gang frè se sè byen eme mwen envite w swiv videyo sa a. Alèz. Ann file manchèt yo. File manchèt yo. File manchèt yo jis nan kè. Ay jan bagay la ye la a, minis lan pa ka di teritwa pèdi, epi pou nou menm n ap viv pou n aksepte pèdi. Ebyen, nan lavi toujou gon chwa. Swa ou dakò viv, swa ou dakò ou mouri. Pa bò isit, jan n toujou renmen di l, Prefere, prefere w alèz nan lanfè a, olye pou w esklav nan paradi a. Toujou panse ansanm avèk sijè sa a. Medam, matmwazèl, se mesye, byenvini nan Ayiti, la Repiblik dè koken, sèl vòlè yo ka prete. Lè dirijan yo fin byen vòlè nan peyi Dayiti a, yo sere lajan yo Ozetazini, Kanada epi yo kòmanse sanksyone yo, men kòman? Ebyen, sa fini pou yo, pèp ayisyen. Ou mèt ale, ou mèt avanse, avanse, avanse! Tchwè! Bon, sa k pran la a? Ou wè Escoe, se kon sa wi, yo fin vòlè, yo gra epi yo pral naje pou al byen pase kay blan epi boup, yo griye, yo pase. Tout bagay fini, yo sezi kay. Mezanmi, mezanmi, mezanmi! Hein Hey Waww Waww oh mon Dieu Ou genlè pa wè E konsa blan griye yo konsa blan griye lanbè a ui Hahahahahah Hey Ala traka pou lave kay tè wi nan peyi sila. Frèm ak sèm kap koutem byenvini nan Haïti peyi spesyal eh fòk mwen diw koral legliz la kap fon chante yo voye gwo mesaj pou nou wi ou konnen se semèn pak pakèt gwo mesaj yo voye pou nou moun tripotay yo silvouplè Dezole si dlo a kouri nan jaden w sa pa gade m ba li rigòl. Amen. Dam nap chante yon chan pou la glwa de Dye. Se gwoup dam. Dam sa yo frè e sè byeneme. Yo gen yon antèn konsa nan tèt yo. Huumm yo konn tout sa kap pase anndan legliz la eeyy se pi gwo kamera de siveyans nan legliz la gwoup sa huumm netwaye gòje nou on va chante ansanble. Eske w sonje byen Jezi ap vini. Mezanmi fòn retande mizik la se two gou pèp ayisyen gad yon mesaj group dam nan pote kite tripotay Amen yo tripotay vre. Sispann bay manti. Avèk jalouzi. Amen alelouya beni swa letenel frè se sè byen eme m santi nanm mwen beni pou jedi sen an donk se selon ti tafya manke. Ou dim pata kwaz a jida pi ta boum on ti kob je di se se selman jida ki te gen kob frères et sè antouka jan nou toujou renmen dil ayiti dictature la perle des anti ayiti demokrasi la repiblik dè koken sel volè yo kap rete ki vivra vera ki moura kakara. Nap fè plas a vwad lamerik, près enfòmasyon nasyonal ak entènasyonal yo, randevou kase nan yon ti tan ki pa two long. Mèsi dèske yon lòt fwa ankò ou chwazi voa Kreyòl pou w enfòme w. Aktyalite ap mennen nou nan peyi Dayiti kote plizyè ajan FBI ak DEA te nan ansyen rezidans prezidan defen an, n ap pale de Jovenel Moïse, nan kad ankèt y ap mennen sou asasinay Prezidan Jovenel Moïse. Nou gen sou plas nan Pòtoprens korespondan nou Matiado Vilmé. Ajan federal yo ki te akonpaye ak jij ayisyen k ap enstwi dosye asasina ansyen prezidan Jovenel Moïse la, Walter Wesse Voltaire, te pase anviwon dezèdtan kay ansyen chèf leta a. Men pèsonn moun pa konnen kisa yo te vin regle puiske jounalis ki te prezan yo pa t kapab gen aksè ak espas la. Sèlman nou te kapab wè ajan FBI ak DEA yo ki tap pran foto nan lakou a. Prizon gen minòt pou tout ni po wouj ni milyonè ni malere. Militan pwòch ansyen prezidan Jovenel Moïse ki te sou plas di yo pa satisfè ak demach FBI ap mennen nan kad dosye a. Nou menm jodi a nou wè FBI menm ki debake la a avèk kolonbyen yo, swadizan di pou vini mennen yon envestigasyon anndan kay prezidan. Nou di nou menm sa yo pa satilfè nou. Nou di nou afè ti sanpsyon nou wè Kanada, Ozetazini vle pran, Sa yo poko travay pa nou. Sa e ti travay pou yo jwenn avantay pa yo. Avan menm ajan federal yo te al kay ansyen chèf leta, yo te deja odisyone yè mèkredi 5 avril la, 4 nan mèsenè kolonbyen ki fèmen nan penitansye nasyonal pou prezime enplikasyon yo nan asasina prezidan an. Avoka mèsenè yo, mèt Marc Antoine Maisonneuve ki fè konnen li pat asiste kliyan li yo nan odisyon sa, di se estrateji kominote entènasyonal la pou kapab retire dosye a devan lajistis ayisyèn. Kouman n konprann sa k pase yè la? anndan dcpj pou nou menm e il saji d'un acte il saji d'un acte e vizan a a anpèche ke le procès se realize en Haïti. Yon jenn gason ki idantifye tèt li kòm patizan ansyen chèf leta di okenn tribinal entènasyonal pa ka bay prezidan an jistis. Si madam Lalime ki tap travay o pwennvi de sekirite sòl nasyonal la sa yo rele bini an kò gwoup lan lè Jovenel te angaje li tap rele yo telefòn youn pat sone yo pou bokou nan lamò a gen nenpòt 2 ameriken ki pou bokou nan lamò a k te la k se sou lè l ye èske w panse tribinal entènasyonal pap pran dosye sa an men Tout se fo! Nou dwe di w se pou pi piti 20 moun ki deja arete nan kad dosye asasina ansyen prezidan Jovenel Moïse la 7 jiyè 2021 pase a. Depi Pòtoprens, mwen se Masiano Vilmé pou voa Kreyòl. Epi sou toujou konsènan dosye ankèt sou asasinay prezidan Jovenel Moïse la genyen Rudolph Jaar dènyèman la nan yon tribinal nan Miami li menm li te plede koupab nan kad asasinay Prezidan Jovenel Moi a, gen lòt ankò lòt moun ki nan prizon isit Ozetazini ki gen pou konparèt devan tribinal. E toujou konsènan peyi Dayiti, lapolis jidisyè mande pou arete ansyen minis jistis ak sekirite piblik mèt Berto Dorcé sou akizasyon forfaiture, trafik enfliyans ak asosyasyon malfektè nan kad ankèt sou dosye kagezon zam Pòdepè. Renan Toussaint depi Pòtoprens. Lapolis jidisyè ann Ayiti swete jij enstriktè Walter Russin Voltaire desène manda damne kont ansyen minis jistis ak sekirite piblik mèt Berto Dorcé pou fòfiti, trafik enfliyans ak asosyasyon malfèktè nan kad ankèt sou enpòtasyon ilegal zam ak minisyon abò bato Miss Lili, se te premye jiyè 2022. yon lidè dwazimen Mèt Carmy Occius swete lapolis ayisyèn ak lajistis ayisyèn asime responsabilite yo pa rapò ak dosye sa. Vu ansanm denfòmasyon e dcpj li menm li prezante, mentnan se a jij denstriksyon an kounya la bò kote pa l pou l gade eske li kapab materyalize sa dcpj di an men pou nou menm E kòm jurist, nou rete kwè e jij destriksyon an kounya la li genyen evidans pou ke li antame dè demach pou pèmèt genyen yon e aksyon ki poze e wè ki jan yo kapab tande Bertho Dorcé e si l merite pou e antre an prizon, antre an prizon, si l merite pou blanchi l y ap blanchi l, men dosye a pa ka rete la. Ansyen komisè gouvènman pakè tribinal sivil premyè enstans Pòdpè a Mèt Michelet Virgil te jwenn revokasyon l ak antre nan prizon nan kad dosye sa annatandan gen yon jijman ki fèt. Ansyen komisè Virgil, avan l te revoke, te arete Jonas Georges ak Fritz Jean Rélus nan kad menm dosye an ki li menm, yon ti kras tan aprè, te libere 2 mesye sa yo ki, depi lè sa, gaye dan lanati pandan ke lapolis ap chèche yo kou chen fou. Mèsi Renan Toussaint, aktyalite entènasyonal la ap mennen nou nan peyi Lafrans kote nou te kapab swiv onzyèm jounen mobilizasyon kont refòm pansyon Prezidan Emmanuel Macron an. Negosyasyon yo toujou nan enpas, Serge Rodrigues gen detay. Plizyè douzèn sendikalis k ap pwoteste kont desizyon Prezidan Emmanuel Macron pran pou fè yon gwo pase men nan sistèm pansyon Lafrans la eben yo pote boure nan lokal konpayi envestisman Black Rock ki baze isit Ozetazini kote yo t ap chante slogan e fè kout peta eklate andedan aksyon sendikalis yo poze nan bilding istorik Sentoryal la ki toupre zòn Gran Boulva kapital fransèz la, te vize dirèkteman konpayi BlackRock la akoz aktivite pansyon prive l ap mennen nan peyi a, daprè sa manifestan Françoise Onyx, 51 an, deklare bay ajans nouvèl Reuters. Manifestasyon ak grèv k ap fèt depi 11 jou youn dèyè lòt, se yon demach sendika travayè an Frans mete sou pye kont plan gouvènman Prezidan Macron an pou wete laj retrèt la nan 62 pou mete l nan 64 tran kounye a. Sou bò pa li, chèf deta fransè a di mezi sa a nesesè pou anpeche sistèm pansyon peyi a fè fayit. Entre-temps, secrétaire général Confédération française démocratique travailleuse CFDT, Laurent Berger, prend la parole pour dire euh, une nouvelle fois aujourd'hui, on a réclamé ensemble que les 64 ans ne soient pas une réalité, ne s'appliquent pas pour les travailleurs et travailleuses de ce pays. Une fois qu'on a tous, on s'est tous exprimés, on a finalement euh, demandé à la Première ministre de, confirmer si elle euh, retirait cette réforme comme nous le demandions euh, toutes et tous. La réponse est non. En tout cas, Premier ministre, la France, Elisabeth Bonne, n'a pas traité bouche bée sur question en lui-même. J'ai entendu tour à tour chacune des organisations syndicales. J'ai entendu leur désaccord sur le relèvement de l'âge et j'ai pu leur redire ma conviction et celle de mon gouvernement de la nécessité de cette de cette réforme. Nou dwe presize ke desizyon Prezidan Macron te pran mwa pase a sou dosye pansyon an san yon vòt final nan palman an vin ajoute plis gazolin sou kòlè sendikalis ak pèp fransè a an jeneral. Serge Rodriguez, voa Kreyòl, Washington. Donk negosyasyon ant sendika yo avèk gouvènman toujou rete nan enpas e nou poko konnen ki lè CGT ap òganize yon lòt jounen, jodi a se te onzyèm jounen an. Pandansetan prezidan fransè a Emmanuel Macron twouve l sou dezyèm jou yon vizit deta nan peyi Lachin ak prezidan Inyon Ewopeyèn an Ursula Ursula pito von der Leyen, yon repòtaj Serge François Michel. Prezidan franse Emmanuel Macron lanse apèl bay lidè chinwa Xi Jinping pou mande li sèvi ak enfliyans Peken gen pou ede Larisi rejwenn bon sans li, tankou li di, epi ede jwenn yon lapè dirab nan Ikrèn. Macron lonje dwèt sou sipò Lachin pou Chart Nasyonzini an ki mande pou respekte teritwa yon peyi ansanm ak sipò li pou akò nikleyè Prezidan chinwa Xi Jinping di jodi jedi an Lachin ak Lafrans gen kapasite ak responsabilite pou mentni lapè ak estabilite nan mond la. San pale de lagè Ikrèn nan, Xi di chanjman ak dezòd ma konnen ansanm nan 3 lane ki pase yo. L te pale konsa ak medya ki te prezan pandan rankont li ak tokay franse li. Ak efò komen 2 peyi yo, relasyon Lachin ak Lafrans rete pozitif e toujou devlope san fè fo pa. Nou kenbe bon jan kominikasyon estratejik tanzantan gras ak divès metòd, kit se sou entènèt, kit se lòt fason. Xi te jwenn yon akèy chofe bò kote Prezidan Ris Vladimir Putin lè l te vizite Moskou mwa pase. Macron espere fòje yon chimen komen ak Lachin pou jwenn lapè nan Ikrèn. Euh, on a là les bases, on le voit bien, de ce que nous devons défendre et de ce qui impose reprise de discussion au plus vite pour bâtir une paix durable. Mais une paix durable, d'abord c'est une paix qui ne peut se faire sans qu'il y ait le respect du peuple ukrainien, qui est le peuple agressé, sans qu'il n'y ait donc un geste fait par la Russie. Peken bat pou l parèt kòmkwa li pa chwazi kan nan konfli a e li te mande yon seselfe ak chita pale pou lapè. Macron di, M konnen mwen ka konte sou ou pou w fè Larisi tounen nan bon sans li epi fè tout moun tounen bò tab negosyasyon an. Xi pa te pale de ni Ikrèn ni Larisi, men li di li akeyi relasyon ak Lafrans. Prezidan Komisyon Ewopeyen an, Ursula von der Leyen, te vin rankontre ak Macron pou montre inite Nan Ewòp la. Serge François Michel, voa Kreyòl. Donk se yon vizit deta 3 jou e sa fè 3 zan depi prezidan Emmanuel Macron pa ale nan peyi la Chine e demen se ap kloti 3 jou vizit deta prezidan Emmanuel Macron ki li menm enben toujou ap fè fas ak difikilte ki genyen pa rapò ak refòm sou plan pansyon ki se 64 tran. Epi lòt pwen nan aktyalite entènasyonal la, l'OTAN rejwenn Etazini nan apèl yo fè pou Larisi libere jounalis ameriken Evan Gershkovich, yon tribinal Moskou ap gen pou l tande l. Jeanty Augustin Junior gen detay. Sèvis sekirite FSB Larisi a te di nan dat 30 mas li te arete repòtè Wall Street Jounal la, Evan Gershkovich, yo akize l paske l t ap rasanble enfòmasyon sou yon konpayi defans Larisi ki se yon sekrè leta. Wall Street Journal te demanti ke Gershkovich se yon espyon. Pou sa, li pibliye yon seri repòtaj Gershkovich te fè sou Larisi pandan gè a. Jedi 30 mas 2023 a, Dmitry Peskov, pòtpawòl prezidan Larisi a, Vladimir Putin, di. Natirèlman, nou ap kontwole medya yo chak jou. Se poutèt sa, nou okouran de piblikasyon li yo. Li te kontinye pou di, Moun ki fè aktivite nòmal jounalis epi ki gen yon akreditasyon valab Ministè Afè Etranjè Larisi bay yo ap kontinye travay. Li te pran egzanp kòm lòt jounalis Wall Street yo nan Moskou. Avoka Larisi ki reprezante Evan Gershkovich, Daniel Berman, di, Yo te fè yon odyans rapid. Mwen pa konnen konbyen tan li te dire, twa minit, kenz minit, mwen pa konnen. Mwen ka sèlman devine nou tout panse ke yo te pran Evan sòti isit la ak yon desizyon pou yo kenbe l nan prizon. Mezon Blanch te kalifye akizasyon espyonaj kont Gershkovich la kòm ridikil nan dat 30 mas la e li te di pa gen okenn rezon pou kwè akizasyon yo egzat. Pòtpawòl Mezon Blanch la, Karine Jean-Pierre di, Nou kondane detansyon Mesye Gershkovich la trè fò, nan tèm ki pi fò a. Mwen vin jwenn Etazini nan apèl yo te fè Larisi pou libere jounalis ameriken an Evan Gershkovich pou asire dwa li pou travay kòm jounalis respekte. Arestasyon li se yon gwo enkyetid. Li enpòtan pou respekte libète laprès, dwa jounalis yo, ak dwa pou yo poze kesyon ak fè travay yo. Se poutèt sa nou mande pou libere l imedyatman. Nan yon mesaj sou paj Instagram li, sta basketball ameriken an Brittney Griner, ki te li menm yon prizonye nan peyi Larisi, te mande administrasyon Biden nan pou sèvi ak tout zouti posib pou libere Gershkovich. Nan mesaj li a nou ka li, Chak ameriken yo pran se pou nou goumen pou nou, e chak ameriken ki retounen se yon viktwa pou nou tout. Yon tribinal Moskou pral konsidere kontestasyon avoka repòtè Wall Street Journal Evan Gershkovich la ki te nan prizon, pou leve detansyon an anvan jijman li nan dat 18 avril k ap vini la. Jeanty Augustin Junior, depi Washington pou voa Kreyòl. Mèsi dèske ou chwazi voa Kreyòl pou w enfòme w Aktyalite a kounye a ap mennen nou nan peyi Meksik kote yon gwoup imigran fè konnen yo pa satisfè ak fason otorite yo ap jere kesyon dife ki te pran nan sant detansyon nan Ciudad Juarez toupre fwontyè peyi a pataje avèk Lèzetazini, ke Meksik pataje avèk Lèzetazini. Jean Robert Philippe ap swiv de trè prè pou nou. Jean Robert Philippe, Imigran yo ap mande pou otorite yo, yo menm, pou yo fè jistis, paske gen yon pakèt moun ki mouri e gen moun ki koupab. Wi, efektivman, imigran yo eksprime enkyetid yo menm nan moman sa a menm, paske sèvis imigrasyon Meksiken pa sispann mennen operasyon sereboulon kont sitou sila yo ki sou fwontyè 2 peyi yo pataje a, e se konsa ke yo menm yo di ke si lòt moun sa yo, 40 moun sa yo kapab viktim, yo menm tou yo pa ta viktim, se rezon fè yo mande otorite ameriken yo pou yo fè yon jan pou pèmèt yo travèse Ozetazini vin mande azil. Yon gwoup imigran reyini nan vil fwontalyè meksiken Ciudad Juarez mèkredi 5 avril la pou priye an memwa viktim dife ki te ravaje yon san de tan pase yo avèk gouvènman ak imigrasyon meksiken an rive n alavni. Responsab imigrasyon yo maltrete n nan tout peyi a, yo sevè avèk nou. Nou vle yo kite n trankil, nou vle travay nan lapè. Nou vin travay pou fanmi nou ki yo Venezuela. An repons a ensandi lendi 27 mas la, otorite meksiken yo fèmen sant detansyon Ciudad Juarez la, yo arete 5 ajan sekirite poutèt yo pat pote asistans bay detni yo epi yo akize yon sitwayen venezuelyen ki sanble ta mete dife nan sant detansyon an. Jobert Philippe, voa Kreyol, Washington. Mèsi Jean Robert Philippe, nap retounen nan peyi Dayiti, Pwogram Alimantè Mondyal, pam, fè konnen ensekirite ki genyen nan Latibonit akoz mouvman gang ame yo anpeche manje enben livrezon manje fèt nan anpil lekòl. Nou gen sou plas nan Gonayiv Exalus Mergenat. Si mwa apre sèn piyaj ak ensandi ki te genyen nan biwo Pwogram Alimantè Mondyal, pam, nan nan fen mwa septanm 2022 pase a nan Gonayiv, pam anonse repriz aktivite l nan depatman Latibonit la. Kounya la, tout ekip pam li an plas e tout pwogwam nou yo fonksyone. Direktè peyi pam nan, Jean Martin Boreur toutfwa eksprime Enkyetid li genyen fas ak mouvman gang ame yo nan Latibonit ki anpeche òganizasyon an fonksyone a plen rejim kote yo gen difikilte pou fè livrezon manje nan plis pase 15 lekòl ki nan ba Latibonit la. Ensekirite li penalize nou anpil nan ba Artibonite paske kanyon nou paka pase pou rive. Tout lekòl yo, donk gen 15 lekòl ak plis pase 5,500 timoun ki poko rive jwenn yon repa chak jou. E prensipalman nan zòn Ba Artibonit, donk zòn Lestè, Ti Rivyè, Bèl Artibonit, Lyantou ak Vèrèt. Sen Mak li afekte tou paske wout nasyonal 1 li pètube avan Sen Mak e apre Sen Mak. Mouvman gang ame yo anpeche non sèlman aktivite pam nan lekòl yo men tou anpil ti pwodiktè ki konn vann òganizasyon an pwodui pou prepare pla cho nan kad pwogram kantin skolè pou elèv yo gen difikilte pou yo travay. Sitiyasyon ensekirite li afekte pwodiktè yo Li afekte moun ki bay manje ak tout peyi Dayiti. Se plis pase 350 mil moun k ap viv kounye a nan yon sitiyasyon ensekirite ki enpòtan. Depi kòmansman ane eskolè 2022, 2023 a, plis pase 97 mil 500 timoun ki nan 252 lekòl Latibonit ak 167 lòt lekòl nan depatman Nòdwès benefisye pwogram kantin skolè a. Exaulusmaire Jeunard Gonaïves, voa Kreyòl. Mèsi Exelus, Repiblik Dominikèn voye tounen an Ayiti plis pase 125 mil migran ayisyen pandan 5 dènye mwa yo, daprè gwoup dapui ak rapatriye GARR. Renan Toussaint gen detay ap gen detay pou sou kesyon sa, men n ap gen pou ou kapab konsilte repòtaj sa sou platfòm nou yo. Pandansetan, yon mwa depi grefye ayisyen yo kanpe Travay pou mande aplikasyon konplè akò 3 novanm 2017 la asosyasyon grefye yo te siyen ak ministè jistis ak sekirite piblik yon akò. Korespondan nou Masiado Vilme gen detay. Nan rapò ankèt sila, Biwo Afè Finansye ak Ekonomik, baf, fè konnen pandan anpil ane, responsab legliz episkopal yo pwofite de franchiz yo genyen pou fè rantre anndan peyi a zam ak minisyon. Rapò a revele rezo sila ki anndan legliz episkopal la te gen konivans ak gwoup gang 5 segond ki ap evolye Vilaj Dedye ak kraze baryè Vitelòm Inosan ap dirije. Rapò a fè konnen tou ansyen sekretè egzekitif legliz la, Pè Frantz Col ki fèmen nan prizon depi mwad Out 2022 a, gen plizyè kont labank nasyonal ak entènasyonal. Pegi Jean, ki se youn nan avoka k ap defann manm legliz episkopal yo ki fèmen nan prizon, di rapò a ilegal. Yon dosye ki o kabinè denstriksyon Lapolis pa ka entèveni sou dosye a, Parquet pa ka entèveni sou dosye a, parce que à partir du transfert du dossier au cabinet d'instruction, ni la police judiciaire, la dcpj, et ni le parquet yo desezi yo. Se sa la lwa di. Ok? Donk sèl kondisyon pou lapolis ta va fon travay nan dosye a, se si jij denstriksyon jodi a ta pa yon komisyon rogatwa, li ta mande komisè di gouvèneman oubyen mande dcpj apwofondi tèl aspè pou mwen. Sa te ka rive. La lwa pèmèt sa. Donk, answit, dcpj pa ka pibliye yon rapò dankèt, yon rapò ke la jistis mande l fè. Donk la ou t ap konprann ke t ap gen yon fot administratif grav. Nou dwe di w, se jij Mathel Jean Claude k ap enstwi dosye sa a. Sepandan, avoka a k ap defann manm Legliz Episkopal yo di enstitisyon an ap rete tann limyè ki fèt nan kad dosye a. Legliz la pa tann ke la jistis mete bouche doub pou yo rive idantifye moun sa yo. Dayè aksyon sa a, li pote atent a lonè e a la repitasyon de legliz. Sa vle di legliz deja konstitye l pati sivil, li gen enterè aske dosye a abouti pou ke tout sosyete a konnen, pou lave imaj legliz la, kèlkeswa moun ki ta va enplike ladan l. Ok il revient à la justice de donner le mot du doit dans cette affaire. N ap raple, gen anviwon 10 moun ki fèmen nan prizon pou prezime enplikasyon yo nan dosye kagezon zam ak minisyon ki te antre nan peyi a sou non legliz episkopal ajan dwanye yo te sezi. Depi Pòtoprens, mwen se Masiado Vilmé pou voa Kreyòl. Donk dosye legliz episkopal la rete tou louvri epi grèv grefye yo se yon lòt dosye ankò n ap gen pou n retounen sou li e ou kapab swiv yon repòtaj sou platfòm yo. Nou pral nan Nouyòk, fèt drapo ayisyen an ap selebre an gran jan pou la premyè fwa nan Times Square, Manhattan, Nouyòk, yon katye kote dè milye moun vizite pa jou. Manm òganizasyon fèt sa te bay yon konferans de près nan Bwouklin, voa Kreyòl te reponn prezan avèk Valerio Saint-Louis. Fèt drapo nan kominote ayisyen k ap viv deyò peyi a se toujou yon gwo selebrasyon. Men ane sa, drapo ble e wouj la pral flote nan Times Square Manhattan, kote ke plis pase 300 mil moun pase vizite katye sa pa jou. 18 me sa, drapo a ansanm avèk kilti mizik lakay pral blayi nan Broadway Manhattan, selon sa òganizatè evènman fèt drapo sa fè konnen nan yon konferans pou laprès ke yo te bay nan semèn nan pou yo eksplike e bay plis detay sou fason selebrasyon fèt drapo sa a pral pase. 18 me, Times Square, se nou konnen 18 me fèt drapo ayisyen an, yo pral sponsorize Haitian in Times Square. Voa Kreyòl te reponn prezan e nou te pale ansanm avèk manm òganizatè evènman sa a. 18 me Times Square se tankou se yon yon jou l ye, m panse tout ayisyen ta sipoze met tèt yo ansanm, nou ap fè l pou Ayiti, n ap fè l pou peyi nou. Montre Ayiti se yon lòt jan. Because kounya yo montre ayisyen se gang, gang, kraze, brize, vòlè you know but nou menm nap chanje ide jan media American wè nou, lòt nasyon wè nou. Sa nap fè a la a ka ale pi lwen, ou konprann sa m di w la, ka koz anpil moun vin gade je voye je yo sou Ayiti nan moman an la, ou konprann sa m di w la, pandansetan e sa fè nou pa deside al fè l sou Nostran. Lè w ale Nostrand, m te ka di w pi fò se Ayisyen ki la. Si n al fè sou Nostrand, e menm nou menm nan ki pral wè l. Bon, si nou retire sou Nostrand, nou voye yon Times Square kote gen tout, tout, tout mond lan la. Ou konprann sa m di w la? So, se yon diferan mesaj. Sa se yon fyète pou mwen. Sa pa janm rive. M vrèman kontan pwogram nan. M pa ka ret tann pou m ale. Se yon fyète pou tout Ayisyen, ou konprann? So. Nou ta renmen lòt nasyon gade pou nou, pou yo wè kòman nou menm nou evolye, byenke nou pa. Peyi nou pa tèlman bon konnya la men nou menm nan dyaspora ki isi a at least yo ka wè it's something different. Se pa yon defile l ap ye ou konprann se yon m te ka di se yon festival right slash konsè m te ka di konsè right. Yon slash festival, konsè and display. Non m se Marco Volcy, mwen son kebekwa dorijin ayisyèn donk se de Kanada m sòti men Mwen New York kounya depi 5 an. Flag day is coming epi mwen rankontre avèk ET. ET banm opòtinite sa epi I'm so happy to represent our culture son komsi mizik nou there's so much we can do today. The legend Tabou Combo ap la ok so si Tabou Combo ap fini. Spectacle la gen lot artist tou gen titiz gen cruz la misty you know ap mete nou gen oswell ap vini. Konbyen kob li ye eske gratis eske free. Gratis it's free but lap komanse a 3 zè lap fini a 10 zè. Se jou fèt drapo an menm jedi 18 me sa ke tout ayisyen envite Vin fete nan Times Square nan Broadway Manhattan. Se òganizasyon sa yo ki rele Fayowell TV ansanm avèk Kreyòl Jam ki dèyè inisyativ sa. Valerio Saint Louis pou voa Kreyòl depi Brooklyn, New York. Mèsi Valerio e voa Kreyòl ap prezan nan gwo manifestasyon kiltirèl sa. Epi kounye a nou pral fè yon tou nan La Mezon Blanch se yon tradisyon ann al wè sa pi pre. Aktivite sa gon istwa dèyè. Se premyè dam nan, Patricia Nixon, Pat Nixon, ki te premyè dam 1969-1974 e ki etabli yon aktivite kote ke li ouvè Jardin de la Maison Blanche yo pou moun kapab vini vin vizite. Yo fè l de fwa pa ane, de fwa pa ane nan okazyon prentan an, sa n ap viv kounye a la, piske nou ann avril, e yo fè l tou ann oktòb, sa vle di ann oktòb. Jaden sa a se kote ke li rasanble yon pakèt bèl flè, yon pakèt bèl plant, e chak lè ke yon prezidan monte, enben tradisyon an kenbe. Di nou non, èske se yon rèv ou te genyen, ou te vle vizite La Mezon Blanch? Depi lè m te timoun. M te toujou, lè m te lekòl pandan senkyèm ane, yo te toujou fè trip pou ale nan Mezon Blan an. M pa t janm gen chans pou m ale, men m di sa te yon bagay m te toujou mete nan lis mwen pou m fè. E men jodi a m fè li, gras a Dye. E eske nou ka vizite Jardin de la Maison Blanche la san nou pa wè jaden kote k gen bagay pou manje n ap wè la gen bwokoli gen chou gen yon pakèt lòt bagay ke pou manje donk sa vle di se yon lòt aspè ankò nan Jardin de la Maison Blanche la. Mwen di w mèsi paske w t ap swiv avèk atansyon, mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. Mwen prale m ap kite w nan bra Papa Bondye paske se li menm sèl ki kapab pwoteje w, ba w lavi ak lasante. Bonjour, bonswa tout moun, non pa mwen se Fouco, randevou kase demen si Dye ve, 7 è pou yon lòt edisyon spesyal. Bizou bizou one love.